Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon gen yon koze la ki ap fè anpil pale anpil dan la repiblik men nou menm nou gen yon fason nou abòde dosye yo se yon Chèf gang nan Vilaj de Dye ki ta menase lanbasad de Frans nan Pòtoprens. Men jis avan nou vini avèk enfòmasyon sila, genyen yon sitwayen ki di m ke jodi a la sou wout ayewopò la genyen 2 bandi ki ap swiv yon kamyon machandiz. Men bandi sa yo Te genyen kèlke polisye ki t ap swiv machin sa a, ki te akonpanye machin sa a. Ebyen, bandi yo pa t konnen y al pote boure mal, ebyen lapolis pete fyèl tou de. Donk, e se nan zòn pandan w pral pran 3 men lapolis touye nèg sa yo. Men je pa de foto, M ap eseye wè kòman m ta kapab jwenn foto 2 endividi sa yo ki yo menm tonbe. Sitwayen an di m ke li te nan machin li se sa k fè li pa t gentan fè foto. Ale brèf! Anbasad Lafrans nan peyi Dayiti mande ak Ministè Afè Etranjè ak Kilt ouvèti yon ankèt swit ak 2 apèl telefonik li resevwa nan nimewo sa a ki se 48 39 91 44. Yon endividi ki prezante tèt li kòm Manno Vilaj de Dye, bra dwat Izo, chèf vilaj la, ki mande lajan pa bò kote responsab enstitisyon sila a pou kapab pwoteje li. Swit ak konvèsasyon sa yo, Anbasad Lafrans envite otorite yo pou kapab ouvri yon ankèt yon mannyè pou kapab idantifye degre menas sila a ki vize anplwaye ki nan enstitisyon sa a. Chèf Vilaj de Dye, e li mande lajan ak responsab yo nan anbasad la pou kapab pwoteje yo. Hum! Epi yo fè konnen yo gen kontwòl tout Rue Capois. Lapolis Nasyonal Dayiti deja resevwa dosye sila a, li nan atant yon plent ki pral depoze daprè Misyon Diplomatik Fransèz nan peyi Dayiti. Yon lòt kote, anbasad Lafrans nan peyi Dayiti mande pou gen yon ankèt ki kapab fèt nan yon meyè delè, yon mannyè pou kapab evalye degre menas sila. Yon prezans lapolis ayisyèn kote enpas Gardè itilize aktyèlman pou kapab antre. e sòti, kapab konstitye yon mezi pwoteksyon efikas ann atandan premye endikasyon ka pa bay sou ankèt la daprè korespondans la. N ap raple suit ak operasyon ki te mal pase nan dat 12 mas pase a nan Vilaj de Dye, otorite lapolis ak lajistis poko janm di anyen sou yon evantyèl entèvansyon ki vize deloje ti gwoup ame sila nan Vilaj de Dye. Brèf, nou tande kisa enfòmasyon ye Un individu qui a appelé, et cet individu là a utilisé le numéro 48 39 91 44, et l'individu se fait passer pour Mano le village de Dieu. La première chose qu'il faut se dire, c'est que que de la recevoir appel, Donc Donc, Se yon moun ki fè yon apel pou kapab fè l'ajan. Me deryèr set personalite Kiyès? Èske se Manno Vilaj vre oubyen se yon lòt endividi ki li menm itilize non Manno pou kapab fè lajan? Gen anpil bagay pou n di wi. Nou konnen nou menm se pa woy woy n ap fè. Si se Manno Vilaj de Dye, gon ansanbl de kesyon pou poze. Konbyen fwa bandi atake anbasad? Sa se premye kesyon. E gon grenn bagay pou konprann, m tap pale avèk yon zanmi li dim ke si wap fè yon diferans bandi lontan avèk bandi kounya yo, bandi kounya yo on ti jan pi eklere, je sè pa si se akòz de rezo sosyo. Men depi lontan tout bandi te toujou konnen sil fè menas sou yon anbasad li pap bon pou li. Paske ou pa yon peyi ki pwisan, siw fè atak sou m ta kapab di moun sa yo, Ebyen, se peyi a k ap kòresponn dirèkteman avè w. Alò, si se Manno nan Vilaj de Dye, èske Manno pa konnen ke si l atake anbasad Lafrans, donk Lafrans ap kòresponn avèk li dirèkteman? Se kesyon sa wi pou n poze. M ap mande m èske Manno pa entèlijan ase pou l ta di tèt li en en, m p ap fè menas sou anbasad, paske anbasad la se reprezantasyon diplomatik peyi a anndan teritwa w la. E o pwen ke si genyen yon Franse ki an danje nan peyi an, premye kote l ap kouri ale, se nan anbasad Lafrans nan peyi sa a pou kapab pwoteje l. Pa egzanp, tou lòt jou la a, lè Taliban yo pran peyi an, pi fò Franse yo Se kouri yo kouri ale nan anbasad Lafrans, resòtisan franse yo, paske depi yo la, yo gen pwoteksyon. Menm lè yon peyi an gè, li konnen depi gen moun ki antre nan anbasad la, moun sa yo, yo gen pwoteksyon. Vwa pou yon bandi ta rele, pou ta kapab bezwen fè lajan, pou l di, Ekoute, mwen m se Manno Vilaj de Dye, fò m fè kòb. Konbyen nèg ki fè l deja? Barbecue te rele nan anbasad pou l di ke li bezwen fè lajan. Se pa ke m ap defann Manno non, men m vle kòm si nou konprann kesyon an. Si Manno fè l, se grav. Se yon gwo erè. Men, mwen m ap vini avèk kèk ti rezònman pou m ta di ke si misye ta fè yon bagay konsa, ebyen l fou. Paske l konnen ke anbasad yo pa kapab fè menas sou li. Lòt bagay, Misye se yon bandi, men misye pa genyen sa n ta kapab rele yon pouvwa pou l ta kapab fè yon aksyon a li menm sèl. Donk, fòk li gen yon moun ki kotche l. Pa egzanp, nou wè ke yo t al tante mete misye Matisan, yo t al tante mete misye anlè a la. Donk, sa na pa mache. Donk, se kanmenm yon moun ki sou kontwòl yon lòt chèf. Eske nou konprann sa m ap di a? Donk, se pou m di nou ke m wè bagay la yon ti jan parèt flou, sèt akizasyon pou di se Manno. Il y a une personne qui a appelé. Men quelle est cette personne? Nimewo sa yap gentan jetel. Donk ministè a li menm sil te recording vwa moun sa e aparaman son yon structure byen òganize anbasad de frans m gen presyon ke voice la kapab al jwenn ministè afè etranjè a. Li rete a otorite yo kounya la pou kapab tande vwa sa pou di eske se Manno Vilaj de Dye vre oubyen se yon lòt endividi ki vle al estòke de larjan o non de Manno nan Vilaj de Dye. Bon brèf, m panse ke m fè yon rezonman ase analitik. Ou kapab pa dakò, men nap diskite. Sèt un bandi se vrè, li kapab komèt on gaf, men l konnen ke si l komèt sa, lap koute l trè chè paske Amaral te kidnape yon resòtisan fransè nan peyi Dayiti jiska prezan li nan prizon nan peyi Lafrans. Bon, brèf. Gon w ti polemik la. On ti polemik antre yon militan politik avèk yon journaliste. Militan politik la se René Monplaisir. Jounalis lan se Esaü Cesar. Esaü Cesar di kèk pawòl de René Monplaisir. Men, René Monplaisir pa tann pou l rele sou radyo, swa pou l pote vèsyon pa l, li chwazi lage yon ti videyo sou rezo sosyo ki dire 2 minit, m ta kapab di pou tante sal imaj Esaü Cesar. Èske mwen konn Ezayi Seza? Wi, mwen konn Ezayi Seza. Ezayi Seza, Nou fè yon eksperyans o nivo radyo Puissance FM ki te 96 pwen 1, jodi a ki gen yon lòt non, e lè sa a se te Mari Rebeka Babara Giyòm ki t ap jere radyo sa a. Ezayi Seza se te redaktè an chèf jounal lan. Te genyen Bèna Batis. ki te responsab sal dè nouvèl, te gen Doublèt Moyiz, te gen Mans Piter, te gen Baba Agi, te gen yon ekip. Sezayik Seza pral tonbe an konfli ak yon pakèt nan nou, se lè Mari Rebeka Babara Giyòm sòti Kanada, li te gen yon laptòp, lè sa laptòp se te gwo bagay, li bliye laptòp la nan. sal de redaksyon an e se sèl Esaü César ki te nan sal de redaksyon an, ebyen laptòp la pèdi. Lè laptòp la pèdi, tout moun te lonje dwèt sou Esaü César. E de fèt, Barbara Guillaume pral pran desizyon pou l revoke Esaïe César malgre Mans Peter ki te youn nan gwo poto mitan anndan radyo sa a, li pa t ka sove Esaïe César pa rapò avèk sa tout moun nan radyo a te idantifye l kòm moun ki ta pote ale yon laptop. M pa wè poukisa ke jodi an ke Ezayi Cesar li vle atake m chak jou chak jou m ap di Ezayi, Ezayi m pa pè, m pa pè m pap janm pè sof ke m vle tout moun ki nan radyo Koye a konnen ou se yon ti visye ou se yon moun ki te vòlè yon laptop nan yon radyo ke w te ye deja ou pa yon bon kolaboratè ou se yon mantè ou se yon delenkan e chak kote w pase w ap fè tapaj Pou fè moun pè ou fè moun bri pou ou kapab fè kòb. Ebyen jodi an, René Monplaisir rete yon militan politik, mwen gen de konviksyon, donk m rete nan yon liy. M ap di w klè, pa melanje m avèk sa ou konnen ke mwen menm m pa ladan l. Vagabon, vwayou, vòlè ke w ye. Ti vagabon. Nou tande l, nou gade l. Bon, ban m di w yon bagay René Monplaisir, nou pa oblije rive la. Nou pa oblije rive la paske E sa w fè a? Se pou kapab sal imaj. Pou fini ak Ezayi Seza paske li fè w yon bagay ke w pa apresye. Poukisa w pa t rele l nan telefòn pou mande l yon dwa de repons? M panse se t ap mye. Mwen m pa vle antre nan jan de polemik sa yo paske sa kapab rive tou demen si Dye ve. M di yon bagay de yon moun epi lè w gade moun nan pran rezo sosyo l di RL prod se yon vòlè. Yo te mare l pou vòlè. M santi sa yo se. Se yon tad kerèl bizantin ki pap rive ankenn kote, k pap mennen nou ankenn kote. René Mon Plaisir, sèl sa m kab di w ke sou la jodi a, laprès a bokou joure nan sa w ye jounen jodi a. Si w atake yon manm de laprès, m ta kapab di an kèlke sòt enpe vwale ou atake laprès. Menm si pa gen solidarite, menm si gen nèg nan laprès la se bagay pa yo y ap fè, gen nèg ki di w se gwo jounalis, gen ki yo menm. E rete pou kont yo sa gwo jounalis yo di group sa se ti jounalis bay sa yo ok pa gen pwoblèm men nou nan yon sèl bak nou nan yon sèl bak sonje Esaü te pase nan yon radyo radyo sa se li ki te fèw sèl sa pou met nan tèt ou m panse ke gen yon ta de bagay ki rive nou te kapab rezoud yo nou pat oblije rive jiske la antouka mèsi la famiy kòm toujou an maksimòm de kòmantè. Un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pour nous dire que vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!